Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable y baou une nouvelle émission. Juste avant de commencer, je dois saluer la belle Holguin Holguin du côté des États-Unis. Est-ce que tout est OK pour toi? Ma marraine Carmélie, tu vas bien? Lovely. Euh, notre ami Dadou, Darlene, est-ce que tout est OK à toute la famille de RL Mersi an ka di Zot, euh, Tchembe Red, Bamoli, Shilao ki an Haiti E d'otre ki son an l'etranjye Bokou de nostalji eben nap batay pou bagay yo kapab chanje nan peyi dayiti. Nap komanse emisyon sa a eske m ta kapab di de manyè diferant paske genyen anpil enfomasyon ke nou pote ba ou e nan kad emisyon sa a tou wap jwenn yon seri de update men avan nou komanse fòm di nou ke mwen gen zen pou senlwi. Gon seri de nèg la. ki yo menm al pote boure nan Senlwi la e yo voye nouvèl bay Tirach. Petèt ke nou pral gen chans pou nou gen kontwòl Tirach paske imedyatman Tirach te konn voye voice e sa fè prèske 2 zan depi ke e nou pa gen pwojektè nou sou Tirach ankò ebyen eh nèg yo vin pran zòn nan la a Tirach li menm anvi mele avèk popilasyon an pou kapab fè bliye li. E jounen jodi a la nèg yo voye nouvèl bay Tiraj pou di Tiraj bay ekute je suis la se mwa ki suis la puissance on va voir comment ça va se passer du côté de Saint Louis du Nord alors fòm di nou ke pou update nou genyen sou kesyon plèn nan la Croix des Bouquets et Thomazeau. Yo boule misye! Genyen m pa konn si son chèf ob yon sitwayen li jwe la strateji. E strateji sa li peyant. Quelle est cette strategie? Li fè misye retire kòd sou telefòn li. Men tande non, misye fon ti pale ak madanm nan wi. Madanm misye paske madanm misye tap fè demach pou ta kapab pèmèt sitwayen sa a antre an Repiblik Dominikèn. Quel est cette histoire mon Dieu? Enben kounya m anvi dakò ak Venerab Lòvay paske pral rive nan yon moman bandi yo pral tèlman toumante ou pa konn tande yon moun nan diskisyon ansanm avèk ou li di w konsa ou te mèt antre anndan vant manman w m pral pran w kèl èske bagay sa k ap rive la a ki kòmanse rive pou yon seri de bandi. Imajine w nèg la sou wout la a pou li ale Santo Domingo gade sa ki rive. Madanm nan pale tou wi madanm nan reponn kèk ti kesyon ann tande kòman sa te dewoule non. Ou pa madam ou pa bezwen kriye ou pa bezwen kriye mariw mariw mariw pa mouri sèl bagay ou di ou di li menm li di gen 2 zan depil nan gang nan ou menm ou dil pa gen 2 zan non tande konbe tanl gen nan gang nan pou ou menm apèn li ka gon 3 mwa. Gen plis ke 3 mwa m pa konnen m nan manti. Ah men sa vle di gen plis ke 3 mwa? Wi men m pat konnen jan byen fò pou m te retire l kote. Ah men li pa mouri, li pa mouri mari w pa mouri se nan prizon l ye. M byen kontan w jwenn kòb pou w voye l sendomeng pou w fè l kite gang nan men mari w pa mouri li nan prizon. Dako i nan prizon i nan prizon madam ou pa bezwen kriye wa rele pita fè w pale avèl. Pou nèg kap di evite touye inosan yo m ka konprann nou mesye e nou pa vle pou se lanachi kap taye banda nan sosyete men E telefòn misye nan menm ak tout e kòd la. Avan misye pran pran bon de twa bwa, m te fè l retire kòd la. Men telefòn nan nan menm la. M poko ale sou galri pou m al chèche prèv. Sa se madanm misye k ap kriye. M di ke se e se nan prizon misye ye. A vle di ke gen strateji pou fè moun nan pale. M di l ke misye gen dezan depi l nan gang nan, se sa l di nou. Li menm li di maril pa gen tout tan sa nan gang nan vre eske w la e sak fè lap kouri pou yo retirel poul voye sendomeng al di pou nèg kap di inosan yo m panse menm si e telefòn nan pa twò bon pou nou ta tande kanmenm gen kèk ti bagay nou ka tande. Bon gade zen mesye, gade yon seri de film nap viv nan peyi dayiti. Kiyès ki ta di yon jou nou tap viv janr de film sa yo. Konprann byen sa map di yo wi. M ta renmen konnen kiyès nan nou la a ki t ap di m nou t ap rive nan moman sa a pou nou kapab viv fim sa yo. Ou wè kounya nan dènye moman sa yo la pou yon nèg ou fè yon emisyon, m panse ke fò w solid paske e fò w metodik. Ou pa ka nik di m ou pral kouri fè yon emisyon san w pa ekri sou bout papye. Paske fòk ou chapante emisyon w. Paske a la minit, a la segond, enfòmasyon ap tonbe patou. Alò gen yon vòys ki ap sikile. Vòys. Comme quoi, le président français Emmanuel Macron, lui-même, l'État parlé pour le dire euh, la France ouverte pour tout haïtien. Eh, écoutez, faites gaffe. L'ambassade de France dément les rumeurs relatives à la délivrance d'un visa de 5 ans à tous les haïtiens. Elle met en garde contre euh, ces faux messages sur les réseaux sociaux et précise que les dispositions en matière de délivrance de visa Schengen son presize sur son site ok donk afè bagay Macron an nou mèt fon jan nou mete sa yon kote se pa ditou vrè. O nivo de Petyonvil, selon des enfòmasyon ki nou son parvenu, genyen 2 sitwayen lapolis abat pi wo 95 lan pandan nèg sa yo al fon kou. Se 2 volè. Videyo a deja disponib, la gen yon videyo de 14 segond e genyen yon sitwayen ki li menm ap bay. enfòmasyon atravè videyo sila. Toujou lòt enfòmasyon konsènan Tomasen 32 genyen yon sitiyasyon ki pase anlè a la, mwen pap di dram paske se nèg ki te nan move zafè yo touye donk se yon sòlda ti makak daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou ebyen yo boule misye ansanm avèk yon moto pa bliye m di nou sa se pase o nivo de Tomasen 32 mèkredi ki sot pase a la. Bagay yo anpil nan la repiblik. E pou la suit dè enfòmasyon plizyè sitwayen pran la ri jounen 12 me 2023 pou kapab di soutyen yo ak la polis e mande pou la polis kontinye akonpanye popilasyon nan lojik bwa kale a nan lojik pou kapab demantle anpil baz gang nan lojik pou kapab mete men sou plizyè gang k ap bay pwoblèm, yon mannyè pou yo kapab rive viv nan sosyete sila an, an swiv kòman sa te ye. Ann ap pale de Bwa Kale! N ap goumen pou teritwa pa nou. Nou pa goumen pou vòlè. Nou pa goumen pou bandi. Men polisye k anndan Solino yo, fò yo respekte polisye yo. Gen gade, yo gen bon zòd yo. Pèp la dèyè yo, polisye yo devan. Yon sèl bagay, n ap di nou byen. Miskaden, l ap kenbe. Men gen yon dezyèm Solino k ap goumen ladan l. N ap goumen Pou nou goumen pou teritwa nou pou jiskaskel bagay. Ariel, nou di dwe di sa, Ariel kanpe, li di Solino se devwa lèt leta, men nap goumen pou nou rantre ladan l. Pou yon pakèt kondisyon mwen lakay la, nou chwazi manifeste kote yon dirijan Bèlè trete nèg sa yo de gang, nèg sa yo pa kolabore avèk gang. Se polisye nou gen anndan solino, se polisye kap pwoteje solino, nèg sa yo pa kolabore avèk gang, deske nou pa chwazi antre nan kidnapin nan, nou pa chwazi antre nan ensekirite sa kap vale peyi a, yo di solino, nou menm nou konplis, e nou menm nou pran lari pou nou denonse sa kap pase a, pou nou di anndan solino, se polisye nou genyen nou menm, se polisye kolabore avèk popilasyon an, kap bay popilasyon an sèvis, si solino pat la, nazon, belè, moun dèlma yo tap gentan kraze deja, se solino baraj la ki pèmèt. Nazon Dèlma ap byen sikile. Ou gen mesaj pou popilasyon Solino a? Bon, popilasyon Solino a nou rete mobilize, sèl sa nou kab di, se avèk lapolis nou kolabore nou menm. Nou pa kolabore avèk bandi, nou pa kolabore avèk kidnapè, nou menm nou kolabore avèk lapolis. Lapolis devan, pèp Solino a dèyè l, n ap sipòte lapolis. Anndan nou menm, se polisye k ap pwoteje nou, se sa nou di nou menm nan divès. Jodi a, si tout fwa ke nou pa ta jwenn solisyon avèk sa ke n ap mande a, ki pwochen etap ke nou. Ebyen. Nou nan lari a jiskaske nou jwenn solisyon. Pase Solino, nou menm nou pat nan gang e nou pap janm asepte gang vin kraze Solino. E sa fè nou menm nou antre nan batay bra kale a avèk lapolis pou lapolis devan, pèp la dèyè. E poutèt sa nou menm jodi a nou deyò. Pase Belè li menm, Belè abitye avèk chèf gang, moun Belè yo rete a chèf gang yo, Solino pap pran sa nan men yo. Depi yon nèg vini, Solino. Avek zam ou pa lapolis nap ba yo. Pitit pèp la enben pèp la antre andan polisye yo pou nou fon sèl sa vle di ki di pos polisye yo di popilasyon an di pèp la se manman ak pitit kap viv e sa fè nou youn pa pè lòt yap viv ansanm tout moun son sèl donk solino pou lavi. Ke tout dyab nan solino an bann jistis nou wè sam diw la wè nan solino nma gen vòlè nou bezwen inivèsite bon jan dlo potab pou nou bwè. Si yo vini yo vle fè lapè nap fè lapè men si yo vini yap fè vyolans nou menm solino nap netwaye yo mèsi laprès. Nou tout nèt pa ka sòti pou sèl biznis, fò n ka leve pye nou, men m di non, Solino s on sant, nou antrene tout sòt de bèt, medya k pa vin byen jèn y ap pran tout sòt de bèk, Solino pa yon gang, gen dwayen, Solino pa yon kidnapè, gen lopital. Solino bay moun kap leve nan nwit gen chofè moto konprann paske nou tout konn fo bagay men ou menm ki dè vin pyeje nou an aprè nap pase woulo a sou nou en nou gen lapolis nou gen pèp la ki fon maryaj nou di non n bat mawon kite kay nou bay vòlè. Moun al mawon al dòmi sou plas, al dòmi kay moun, moun ap janbe tèt nou, pise sou tèt nou tandiske nou gen kay. Nou kite pou malandren vin piye nou di non, pa gen sa. Moun Solino di non ou pap al dòmi kay moun. Non nou pap sove, non nou pap kouri pou moun, non nou pap kite zòn nan, e sa n di. Epi tou tout kòmandan yo gentan di yo pap mawon tou. Ki sa k pral fèt? Pèp la di yo pap mawon tou, sa k pral fèt? Gen yon maryaj ki pou fèt, bon nou fin fè maryaj la, tèt yo pran van. Men pou ki sa? Jodi a ki pozisyon nou, nou menm anndan Solino pa rapò avèk kesyon Bwa Kale, popilasyon an li menm? Bwa Kale a fèt tout kote, e pa sèl Solino. Bwa Kale a son yon mo dòd pou tout vakabon, malandren, moun ki pa serye. E pi tou Bwa Kale a pa pou sèl nèg a zam yo. Bwa Kale a pou pòch malèt yo, pòch kapòt yo. Konprann nèg k ap piye peyi yo, k pa vle fè anyen pou Ayiti. Nou menm nou pa bezwen anpil. Kore bann ti jèn nan kap fin depafini kòman pou yo pè twòp nan tay. Yo ka ede nou, nou pa bezwen anpil non. Nèg yo di yo pap fè, ebyen aba lè nou pwogrese, nou pale pou nou di men kijan pou nou travay, kòman pou nou met tèt nou. Nou la gwo premye bwa kale, yo santi yo pran, kisa l te ye? E pa kòmandan k fè l non, e pèp la ye, pèp la soufri twòp. Konprann, jounen jodi a nou di nou pap mouri chita, nap mouri debi. Gade, map di nou bagay. Talè, talè, kite kanmarad la fè mesaj final la, avan sa. Ok, mesye, mesaj tip la. Ale, fon ti bak, fon ti bak. Ok, la. Nou remèsye laprès, nou remèsye popilasyon an ki te vin pote solidarite l yon lòt fwa avèk tout jèn, tout moun ki te detèmine nan batay kont gang yo. E jounen jodi an se dezyèm jou solidarite avèk polisye yo, avèk tout moun ki angaje yo nan batay pou mete gang yo an dewout. Son mesaj nou voye pou tout lòt zòn yo pou yo fè parèy. Kanapevè, moun Delisiyo, moun Petyonvil, fòk nou fè de menm. Batay kont gang yo pa dwe kanpe nan peyi an. Ebyen son sinyal klè. E ankò yon fwa nan Solino, n ap ba w yon lòt sinyal. Nou lanse yon tagèt, nou lanse yon mobilizasyon. Kesyon pou ke n bay yon repons ak Lafrans. Lafrans fè peyi an kado 17 moto. 17 moto sa yo e moto ki ta dwe al fè trafik. Men nou menm nan Solino nou di nou mobilize pou n achte omwen yon moto. Nou mande moun Petyonvil konbyen moto ou ka achte. Moun Kafou konbyen moto ou ka achte. Solino deja li fè premye pa a e nou menm n ap mande tout lòt zòn yo kisa yo kapab fè. Nou voye yon mesaj bay moun Bèlè yo. Moun Bèlè avèk Solino. Solino se anbasad Bèlè ke l ye. Ti anbasad Dèlma 2, anbasad Dèlma 4, tout moun k ap kouri pandan 4 lane k sot pase la yo, ensekirite, gang yo k ap batay nan yon seri de zòn, gang yo ki mete yo deyò, se bò isit lan yo vini. Donk Solino pa gen oken pwoblèm avèk okenn moun, oken sitwayen pezib, men depi w se gang, pa vini, depi w se vòlè, pa vini, depi w se asasen, pa vini, depi w se moun ki ap patisipe nan krim, pa met pye w nan zòn sa. Donk nou konnen gang yo tou, yo konn voye fanmi yo. Zanmi yo, pwòch yo vin abite nan zòn nan tou. Men yo si yo la, yo vin sèvi antèn pou gang, n ap oblije koupe li sa yo, nou oblije mete yo an persona non grata nan zòn nan. Mèsi laprès paske n ap fè yon bon travay. Jodi an la se yon jou ankò, ap genyen lòt jou mobilizasyon. N ap gen pou n envite laprès, n ap gen pou n envite tout moun. Mèsi ankò yon fwa. Missolino ap kontinye mobilize sou kesyon Bwa Kale a. Eske li pa difisil pou yon moun pou l travèse 7, 8 è nan zòn nan? Genyen yon dispozitif sekirite ki etabli nan zòn nan. Tankou tout zòn ap fè ansòt pou ke gang, vòlè, kidnaping yo pa antre, debake vin fè de egzaksyon nan zòn nan. E nou menm nou te kòmanse l deja, genyen yon dispozitif ki egziste. Men si w se yon sitwayen pezib, ou se yon sivil, genyen de modòd, genyen de modpas lwa pou antre lakay ou. Yon ti mesaj pou lapolis, ekoute lapolis fèt gaf, paske lè otorite yo ap mande nou aji sou pèp la fèt atansyon. Nou wè nan dènye moman sa yo, kòman pèp la se li k fidèl ansanm avè nou. Nou wè kòman snaypè kòmanse genyen konfyans popilasyon an. Èske nou pa konprann? Ebyen, fòk nou menm tou pèp la, nou pale a polisye yo tou paske avan yè la m wè gen yon ti manifestasyon E ouvriye yo, jan nou ranje kò nou pou nou bay katouch? E kòmsi polisye sa yo pa konn poukisa y ap batay non? Yo pa konn poukisa y ap batay? Pèp la leve kanpe kont yon seri de oligak, yon seri de moun ki pa konn egzistans li, kòmsi nou menm la nou kanpe pou n ap bay katouch? Monchè, wè nenpòt ti lòbèy ki pete, pèp la e anfas nou l pral ye wi! Oke, m p ap di nou anyen. Sèl sa map di nou fèt atansyon. An pou yon pèp kanpe avè nou konsa lap defann nou, kisa nou ye? Sa nap defann? Nou pap defann anyen non. Se kwè e pèp la k pou fè bon revolisyon? Nou ka fè revolisyon? Bon e pèp la k pou kanpe avè nou pou ap bay bwa kale epi kounya yon ti manifestasyon nou kanpe pou nou bay gaz? Mesye fèt atansyon. Antouka merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi Pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dire que vous appréciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!